Sè m ak frè m yo, pèp ayisyen, bonswa. Jodi a, mwen vin anonse nou yon bon nouvèl. Mwen konnen se pa pi gwo nouvèl ke nou ap tann nan nan men gouvènman an. Men nou sou wout. CNSA, Kowòdinasyon Nasyonal Sekirite Alimantè, e ki ap kontwole sitiyasyon grangou nan peyi a, fè yon kat. Kat sa montre kòman sitiyasyon an malouk nan plizyè komin e seksyon riral. Nou konnen sitiyasyon an difisil pou anpim frè n ak sè n. Pou nou fè fas a pwoblèm sa a, pwoblèm ensekirite alimantè a, gouvènman an mete tèt ansanm a patnè entènasyonal. E n ap sezi, se avèk FMI wi, pou nou ede moun ki plis nan bezwen yo. Pwogram sa a ap koute 21 milya 600 milyon de goud e nou prevwa pou nou depanse tout kòb sa a nan 6 mwa. Patnè entènasyonal yo mete 15 milya 600 milyon e gouvènman an mete rès la. Se kondisyon ki bat kò. Pou pwogram sa a fèt, premyèman, fòk kòb la al jwenn moun ki pi bezwen yo, nan zòn kote y ap viv nan plis malsite. Dezyèmman, Fòk gen transparans. Fòk responsab yo di ki wout kòb la fè. Fòk moun yo resevwa kòb la san manke mòso. Twazyèmman, fòk rapò yo klè kou dlo kòk. E pou tout jounalis, tout etranje, tout moun ka wè. Ki kote kòb la ale? Gouvènman m ap dirije a pran angajman e l ap kenbe l. Kòb taks, kòb yo prete peyi a, kòb yo ba nou, se pou yo byen depanse. Pa gen afè ti zanmi. E nap travay pou chanje sa. Nap pwofite di tou, gouvènman an avèk HCT ap travay pou nou fè yon gwo chita tande ak tout moun ki vle. Sitwayen ki siyen akò 21 desanm lan ak sa ki pa siyen yo. Konsa. N ap gen pou pale sekirite, politik, pase men nan konstitisyon an e ale rapido presto nan eleksyon jeneral. Pèp ayisyen, fòk youn ede lòt. Fò n pote kole pou nou chanje sitiyasyon peyi a. Nou tande kèk ti son men se pa ko bon jan mizik la. Mizik ki gen pou fè kè nou tout kontan. Mwen envite tout sektè nan gouvènman an k ap deplwaye pwogram sa a, k ap deplwaye l nan tout peyi a, sonje. Pèp ayisyen ap tann bon jan rezilta nan men yo. M ap sede lapawòl bay minis e avèk direktè jeneral ki responsab pwojè sa a. Pwogram sa a PM nan sot entwodui a, li rele pwogram miltisektoryèl pou ka kreye yon apezman sosyal ak pou pèmèt ke gwoup nan sosyete a ki pi meprize re-ensere. Pwogram nan nou te inisye l ane dènyè atravè bidjè nasyonal la, kote ke Leta te mete a dispozisyon sektè yo, 3 milya de goud pou te pèmèt ke nou fè dè entèvansyon. Bidjè a te vin vote an reta e de jiyè a out, donk kòb la pat gen tan fin depanse. Men, genyen kèk aksyon ki te fèt e ki te rive sou popilasyon yo. Ebyen, ane sa a, Menm pwogram sa li rekondwi pou pèmèt ke nou fè fas a pwoblèm ensekirite alimantè avèk prekarite ki genyen nan peyi a. Pwogram nan genyen 2 konpozant ladan. Youn nan premye konpozant yo se apezman sosyal, ki ap genyen ladan l transfè monetè pou moun ki pi pòv yo, ak kondisyon oubyen san kondisyon. Ap genyen restoran kominotè pou pèmèt moun jwenn bourad manje, distribisyon rasyon sèch, sa n rele panye solidarite a, e ke ap genyen sibvansyon sible Pou chofè ki nan sektè transpò komen an, ap genyen tou yon apui a ouvriye ki nan pak endistriyèl yo ki pou pèmèt ke yo fè fas kare a kou lavi a. E nou prevwa pou nou sibvansyone, bay sibvansyon a. 5000 paran timoun ki lekòl ki nan zòn ki pi defavorize yo, ki nan zòn ki sible pa ensekirite alimantè e nitrisyonèl. Ankò plis, pou nou ka ranfòse rezilyans moun yo, gen yon pakèt antrepriz, ti antrepriz ki fè fayit nan moman an, ebyen gouvènman an panse a yo, pral genyen 2 bourad n ap bay ti antrepriz sa yo, e n ap inisye aktivite ensèsyon pwofesyonèl pou dè jèn. Sektè ki genyen ki enplike nan pwogram nan se Ministè Afè Sosyal o premye chèf ki ap fè kowòdinasyon e ki mèt douvraj nan kad enplemantasyon tout aktivite sa yo. Sa vle di, l ap jwe yon wòl nan kowòdinasyon e nan mizannèv aktivite pwogram nan. Genyen Fon Asistans Ekonomik e Sosyal, FAES, genyen Ministè Edikasyon Nasyonal, genyen Ministè Agrikilti, Resous Natirèl e du Devlopman Riral, genyen Ministè Travo Piblik k ap fè travay IMO, Gen ministè anviwònman ki la tou k ap fè travay IMO e genyen ministè komès ki la ki ap asire kesyon sibvansyon sible pou chofè yo men tou pou pote bourad bay ti antrepriz yo. Premye minis lan sot di li pwogram sa a li jwenn bourad FMI atravè yon konpozant imanitè ki rele Food Shop Window e gouvènman li menm ap mete 6 milya de goud pou pèmèt pwogram nan enplemante. Kijan kounye a la n ap idantifye moun ki pral benefisye pwogram yo? Siblaj la ap fèt de 2 fason diferan. Yon premye siblaj k ap fèt swivan yon rejis ki egziste deja, ki se sistèm enfòmasyon Ministè Afè Sosyal ak Travay, ke tout patenè entènasyono oubyen nasyonal, nasyono, gentan kont kontinye itilize, sètadi ke chak fwa yo pral fè entèvansyon nan zòn ki pi rekile yo se nou menm ki ba yo done, ebyen gouvènman an ap eksplwate sistèm enfòmasyon sa a ki genyen anviwon 700 mil menaj anrejistre ladan l. Lè m di 700 mil menaj, si nou pran an mwayèn 5 moun pa menaj, donk sa ban nou pliske 3 milyon moun ki anrejistre nan baz done sa a. Donk, se enfòmasyon sa a k pral itilize, epi answit, atravè rejis ke lòt sektè yo genyen, y ap pwize lòt enfòmasyon pou yo pèmèt ke yo idantifye vrè moun k ap benefisye pwogram nan, e moun sa yo fòk yo. Fòk gen trasabilite, fòk gen transparans e fòk moun sa yo fòk yo chak genyen yon idantite de tèl sòte ke lè moun nan resevwa transfè la pou nou menm nou ka fè yon dobèl chèk. E nou vle priyoritèman ke transfè sa yo yo fèt atravè MonCash oubyen Natcash ki pou pèmèt ke nou ka jere transfè k ap fèt bay moun ki pi nan bezwen yo. Nou menm n ap pale sou sa ki konsène alò Ministè Travo Piblik. Ministè Travo Piblik, pati ke l pral fè a, se sa nou rele IMO, sètadi se dè travo a wot entansite de mendèv kote n pral angaje moun atravè peyi a. Ki sa nou wè nan bagay sa? Sètadi, travay yo dabò se pral de travo de kiraj yo ye, sètadi se netwayaj kano de drenaj ki anndan peyi a. Men gen de tip de kanal. Gen de kanal, de gwo kanal ki la a, tankou nan zòn metwopolitèn nan, nan Pòtoprens sitou, nou gen de gwo kanal tankou kanal Bwadchèn, kanal Mateli, e dotr ankò. Te genyen de gwo kanal tou di kote de Dèlma, di kote de Taba. Kanal sa yo, se de kanal ki fèt pou netwaye de fason mekanik, sètadi avèk de pèl mekanik, eksetera, eksetera. Men gen lòt kanal, de kanal ki pi piti, donk kanal sa yo, yo pral netwaye a la men. Objektif pwojè sa a, se te arive fè. Bokou plis de pèsòn benefisye de sa. Nou konprann byen si nou ap fè yon netwayay avèk de machin, donk a pati de se oman moun bra p ap kapab benefisye ladan l ou byen ap benefisye bokou mwens. Donk pou n te fè sa, nou te evite sa, nou te prefere chwazi fè netwayay alamen. Donk netwayay alamen sa a li pral touche yon pakèt moun. Lundi yon pakèt moun men ki jan sa pral pase paske lundi pakèt moun nan fòn vini avèk de chif ou pral genyen anviron 24 mil moun ki pral patisipe nan pwogram sa a dirèkteman e pwogram sa a ap dire 6 mwa ke nou divize an 5 peryòd n ap gen 3 gwoup de moun ki pral patisipe ladan li premye gwoup la se de jounalye. Jounalye sa yo, yo prale repati yo an ekip, sètadi chak ekip yo ap gen 11 moun ladan li, l ap genyen 10 travayè e y ap gen yon chèf dekip. Dezyèm kategori moun ki pral ladan l lan se chèf dekip. Chak moun yo, ouvriye yo pral genyen oubyen jounalye yo pral genyen yon salè. E salè pa yo, y ap anviwon 700 goud pa jou, 685 goud pa jou. E sipèvizè yo, dizon chèf dekip yo ap gen 700 goud e answit lè sipèvizè pral gen en pti pe plis paske y ap 1750 goud e yo menm y ap pi piti tou paske yon sèl sipèvizè ap gen plizyè zòn ke l ap sipèvize ladan li donk y ap gen mwen de sipèvizè ke de travayè. Mentnan, ki sa k pral genyen nouvo nan demach sa a? Travo Piblik gen eksperyans nan kesyon sa a ke l ap fè depi byen lontan. Men sa n konstate apre analiz se ke bagay sa a toujou bay yon pwoblèm. Premye pwoblèm, li bay 2 pwoblèm. Premye pwoblèm nan se sa n ta kab rele le tan ke sa pran pou peye moun yo. E nou konprann byen, se tout yon tèt chaje lè moun nan fin travay epi l ap tann, l ap tann, li tann yon mwa, 2 mwa l poko ka touche. Donk sa kòmanse pa enève l. Donk nou eseye etidye pwoblèm nan e nou vini avèk yon lòt metòd. 2 metòd ke n vini avè l kounye a, moun yo pa pral touche nan mon chèf dekip, moun nan pral touche dirèkteman, sètadi moun ki ouvriye a oubyen jounalye a, l ap genyen yon telefòn entèlijan ki fè ke l ka resevwa oubyen natcash, e oubyen e sa se atravè e e e Natcom oubyen e atravè di Digicel ki se Moncash. Donk sa fè ke moun nan pa bezwen li pa pral tann ke son chèf dekip kap vin peye l, lap touche kòb li imedyatman ke l fini rapò bay eben yo remèt sa bay Digicel, yo remèt li bay e Natcom e Natcom fè transfè a imedyatman bay moun nan, moun nan resevwa kòb li. An ski a trè a sa n ta kab rele kote nou pral touche yo, ou genyen nou fon repatisyon kote ke nou gen departeman pa departeman, sètadi ke n ap touche lè di departeman di peyi. Sa ban nou, pa egzanp, m ap pran depatman Lwès la, ki ap gen anviwon, n ap touche dizuit komin ladan l, e sa ap fè 105 ekip, e sa ap ban m 5775 moun. Le departement du Nord ap gen n ap touche 16 komin ladan li e l ap l ap gen 37 ekip ladan li e sa fè 2035 moun. Le departement du Nord-Est ap gen 13 komin y ap touche donk sa fè 26 ekip e sa fè 1430 pèsòn. Bon m pa pral site tout, m ap di an total sa pral fè n ap gen. 423 ekip e n ap genyen 141 komin ke n ap touche atravè peyi a. E sa nou donn anviwon 23 mil 826 moun ki pral touche dirèkteman pa pwogram sa a. Donk, pou sela, pwogram sa a ke nan travo piblik la, sètadi li. kouvri pa oun montan ki se 450 milyon goud e 450 milyon goud la pral jwenn destinatè yo de fason imedyat e jan nou di a san manke youn santim paske moun nan ap pral touche dirèkteman kontrèman a sa k te konn pase nan pwogram imo ki pase nan travo piblik. An se sans, nou di ke ki sa pwogram sa a vize lè moun yo rantre ladan li, se vre ke se pa yon gwo lajan, se vre se pa yon gwo lajan paske gen moun ki pral touche 15 mil goud, 17 mil goud eksetera, donk se pa yon gwo lajan men se kanmenm kèlke choz pa rapò a de moun ki pa gen anyen jodi a la. Nou di ke se yon gwo efò. Nou di mèsi bokou. Nou panse ke pwogram nan pral, pa panse, se ka di nou di pwogram nan pral demare toutswit e moun pral kòmanse enskri moun e travay yo pral kòmanse atravè tou le peyi, nou di sou lè di departeman de la Repiblik. Mèsi. Premye minis peyi an sot pale de sitiyasyon ensekirite alimantè k ap frape peyi Dayiti. E yonn nan kategori. ki vrèman touche pa fenomèn sa a se paran elèv. Nan kad pwogram miltisektoryèl pou apezman ak reyensèsyon sosyal moun ki pi vilnerab yo, Ministè Edikasyon Nasyonal pral gen opòtinite soulaje yon kategori paran elèv. Pwogram sa a, ki pral demare touswit, ap konsène 7 depatman nan peyi a, depatman Sidès, depatman Lwès, Latibonit, Nò, Nòdès, Nòdwès, Centre. 3 lòt depatman yo, se pa paske gouvènman an bliye yo, ni se pa paske pa gen bezwen. Se paske deja gen plizyè pwogram patnè entènasyonal yo ap met an plas ki gen pou wè avèk soulaje lamizè plizyè kategori, sa vle di tou kèk paran elèv. Ki jan pwogram sa pral detèmine ki kategori paran nan sèt depatman sa yo ki pral jwenn e kisa y ap jwenn konkrètman? Objektif pwogram nan se ede paran vilnerab sa yo pou ke yo jwenn yon ti mwayen ki pèmèt, nan langaj pa nou nan edikasyon, nou di pou ke Pa gen plis deskoularizasyon. Pou pa genyen plis timoun ki oblije kite lekòl paske sitiyasyon difisil. Kidonk, pwogram sa a nan 7 depatman sa yo pral sible egzakteman 487 mil paran selon bidjè ki disponib la. Sa vle di tou, chak paran sa yo, yo pral resevwa on total 15 mil goud, men n ap di byen, se 2 fwa 7 mil 500 goud, e pwogram nan pral demare tousuit, m pral bay kèk detay, e selon sa gouvènman prevwa, nou ta sipoze fini an 2 vèsman, Avan pwochen rantre lekòl la, n ap pale de mwa out. Ministè Edikasyon Nasyonal ap fè yon resansman pandan n ap pale la. E piske n ap pale de paran pi pi vlenerab, nou sible egzakteman tout lekòl nasyonal nan peyi a, nan 7 depatman yo. Depi klas preskolè jiska nevyèm ane fondamantal. N ap pale de timoun 3 zan jiska anviwon 14 zan. E se paran timoun sa yo ki pral resevwa devèsman sa yo e se atravè FAES ke virman an pral fèt pou paran sa yo. Kisa paran yo ap bezwen pou yo resevwa kat sa, kòb sa? Ministè an ap resanse, pandan n ap pale la a, Lis paran ki nan lekòl nasyonal nan 7 depatman yo, men n ajoute tou lekòl kominal, lekòl presbiteral. E avèk lis paran an, n ap chèche konnen nimewo idantifikasyon inik paran yo. E m ap pwofite ankouraje paran yo, lè yo kontakte nou nan biwo distri skolè, ebyen, Nou pa bezwen ezite bay nimewo kat idantite nou an paske san sa nou pap kapab jwenn transfè a. Dezyèm bagay ke paran yo ap bezwen jwenn tou se on nimewo telefòn ke yap mande yo an plis de kat la pou yo kapab jwenn transfè sa a. Donk 487 mil paran nan 7 depatman ki gen pou resevwa ant dat ke ministè a fè resansman an avèk mwa out, 15 mil goud an 2 vèsman e se FAES k ap fè vèsman yo. Donk, pwogram sa o total, lè nou fè tout chif yo, l ap koute 7 milya 500 milyon de goud, men se 7 milya 300 milyon ki pral jwenn dirèkteman paran yo atravè transfè k ap fèt sou telefòn yo, e kout jesyon ministè edikasyon nasyonal avèk paes e kòb ke lap oblije peye pou ke konpayi yo transfere lajan sa bay paran yo se anviwon 193 milyon de goud. Mèsi. Pale de enpòtans pwogram sa a pou l pote yon soulajman nan sitiyasyon de sekirite alimantè ke nou ye nan peyi a aktyèlman. E depi nou pale de sekirite alimantè nou anpil nan nou nou kapab wè ke nap pale de zafè lamanjay. menm lè tout lòt ministè yo konsène, men ministè agrikilti ki la a avèk nou ki pou l kapab prezante wòl ke l pral jwe nan pwogram sa a, vin prezante sa ke nou pral fè pandan lè si pwochen mwa nan pwogram sa a. Objektif ke nou defini atravè pwogram sa a, Timoun kapab kontribye a rediksyon de ensekirite alimantè ak nitrisyonèl ki nan peyi a. Done sa yo, m kwè ke nou menm kòm jounalis e nou tout la nou wè yo, yo soti nan Ministè Agrikilti, pa vwa CNSA, ke nou menm nan Ministè Agrikilti, yonn nan objektif ke nou gen se pou nou kapab kontribye a la rediksyon de lensekirite alimantè e nitrisyonèl. Sa se objektif jeneral pa nou. Men nan objektik espesifik yo, se pou n kapab vrèman amelyore disponiblite pwodui agwoalimantè yo lokal yo, sa yo ke nou menm nou kapab konsome a kou tèm, paske lè n ap pale de pwodui pwodiksyon e nou gen yon seri de pwodui k ap pran de tan trè long, men nou menm nou vize pou n kapab amelyore disponiblite pwodui agwoalimantè yo a kou tèm. De pli, pwodiksyon an se yonn, men fò moun lan gen yon ti lajan nan man l pou l kapab fè lòt aktivite, pou l kapab achte, pou l kapab satisfè lòt bezwen l. Se sa k fè tou, nou vize pou n kapab fasilite aksè an kantite e kalite sifizant de pwodui o menaj e yo menm y ap gen aksè sa atravè dot aktivite k ap pote lajan nan pòch yo. Pwogram sa a ap gen yon ap gen yon dire de 6 mwa. E, vrèman, pou nou menm, li pa dwe depase, angajman ou pa dwe depase ane fiskal 2022, 2023 a. E, nou vize apab egzekite pwogram sa a atravè tou le peyi, pandan ke n ap sible de zòn trè espesifik. Nou gen zòn, nou menm nan sektè agrikòl la, nou gen zòn irige a fòt potansyalite agrikòl. Nou gen zòn montay imid yo nou vize yo nan pwogram nan. Nou gen zòn ki afekte pa sekirite alimantè, done ki deja disponib atravè CNSA e nou gen vrèman done CIMAS de Ministè Afè Sosyal tou. Epi gen de zòn a fòt potansyalite de pwodiksyon agrikòl. Nou pa ka bliye yo paske nou gon seri de plèn, fò nou mete yo an pwodiksyon pou nou kapab ogmante pwodiksyon lokal la. Atravè pwogram sa a, nou defini twa konpozant, men vrèman se de konpozant ki rantre nan aktivite yo. Premyè konpozant lan se vrèman pou n kapab ranfòse filyè estratejik de sekirite alimantè e n ap pale vrèman de ogmantasyon de pwodui de pwodiksyon dè kilti, nou pale de ansemasman plan do, pans plan do a sèke nou konseye de lak atifisyèl ki la. ke n a pral mete al ven nan yo, epi apre yon nonb de tan, anviwon 4, 5 mwa, n ap genyen yon nonb de pwason, e pou le moman nou vize avèk, avèk, e dan 4 a 5 mwa, n ap genyen 25 mil kilogram pwason ki disponib nan ansemasman lak. Epi, nou menm nou gen, n ap antre nan distribisyon poulè de chè amelyore, e nou vize a distribiye 60 mil poulè, poulè demare, Sa fè nou bay poulay demare a nou pa vle balon poulè de 1 jou pke ki pa vaksine epi li apre kelke jou li mouri nan men menaj nan men nan men agrikiltè nan men moun nan nou fèl kado la esa fè nou vize poulè amelyore poulè demare dezyèm aspè ladanl kem sot pale de rantre ekonomik se reyabilitasyon enfrastrikti agrikòl yo nou menm nou gen yon bann nou gen de perimèt irige kote dlo pase pou yo kapab wouze tè yo ke nap mete an valè la. Nou gen nou gen sitou pis riral yo kote ke nou menm transpòte pwodui yo, ganbann nan yo vrèman nou wè yo nan movèz kondisyon, n ap pwofite de pwogram sa pou n kapab reyabilite yo, e pou nou fè sa se de zanplwa ke n ap kreye, epi pwotèksyon e konzèvasyon sòl, paske o nivo de basen vèsan yo gen yon bann nan yo ki gen de vrèman de tan la ke nou pa fè de entèvansyon, men nou gen yon mwayen kounye a la nou menm n ap entèvni nan de basen vèsan kote ke moun yo menm ap fè de pwodiksyon. E twazyèm volè a, li lye dirèkteman avèk kowòdinasyon e jesyon de pwojè, de pwogram nan, k ap lye avèk kowòdinasyon, swivi, evalyasyon e kominikasyon. Tip de aktivite ke nou menm nou anvizaje nan pwogram nan, se ke, bon, n ap kòmanse avèk akizisyon e distribisyon de semans. N ap gen, kòm semans, n ap gen ri, n ap gen mayi, sògo, rasin e tibèkil, tankou patat, manyòk, inyam. Banann e legim. N ap genyen osi akizisyon e distribisyon pwodui fitosanitè yo. Nou konnen gen yon bann, nou gen yon bann maladi ki frape bèt nou yo e anpil fwa e yon vaksinasyon kapab e e evite yon seri de pwoblèm. N ap pwofite vrèman pou n kapab af fè akizisyon de pwodui pou n kapab e e ranfòse e pwodiksyon animal nan peyi an. E, kòm mwen sot mansyone, ansemansman lak yo, nou gen 15 mil èkta plan do atravè 3 depatman nan peyi a, Latibonit, Lesant e Lwès. Nou menm, n ap mete alven nan yo e apre 4 a 5 mwa, k ap ban nou anviwon 25 mil kilogram pwason k ap al disponib e nou, depi nou pale de pwason, nou pale de ogmantasyon de pwoteyin disponib pou kominote kote ke lak sa yo ye. E, lòt aktivite, se kiraj, lè. Curage et reprofilage, Lè w gen 370 mil mèt lineyè de kano ke n ap pral kire atravè 32 komin ki repati atravè 10 depatman nan peyi a, tout sa a se ogmantasyon de revni menaj yo paske se yo menm ki nan zòn nan k ap pral travay travay nan curage yo, kote perimèt yo ye a. Reyabilitasyon osi de 215 mil 215 kilomèt pis riral atravè 41 komin ki repati atravè 10 depatman jeyografik nan peyi a. Tout sa ankò se travay ke nou pral ba lan travay IMO pou ke moun yo gen des antre kap vini nan men yo. E kòm mwen di ou an dènye lye, nap gen pwoteksyon e konsèvasyon sòl kap fèt nou gen 160 mèt lineyò douvraj o nivo 38 komin nan peyi a ke na pral entèvni. Tout sa yo rantre nan aktivite IMO ke nap fè pou nou kapab ogmante. disponib kach disponibite nan men agrikiltè yo pou yo kapab satisfè bezwen yo ot ke pwodui ke yo fè nan jaden yo an jeneral nonb de anplwa nap kreye nap gen 140 mil ok kap touche pa dire pwogram nan atravè imo de wot entensite mendèv e atravè pwogram sa benefisyè yo nap pral gen anviwon 200 mil e ki lye avèk sektè agrikòl la 60 mil nan yo se moun k ap entèvni nan kilti, nan elvaj e sèvis agrikòl. Kòm mwen di w, n a pral distribiye semans, n a pral distribiye poulè e n a pral ba l pwason eksetera. Tout sa yo, moun sa yo pral touche. Men, ou gen anviwon 140 mil benefisyè, se yo menm k ap al parèt nan travay aktivite IMO yo. Moun sa yo, yo gen pou yo travay. Nou gen, kòm m wè minis travo piblik sot pale de sa tou, nou gen dè ekip e nan ekip yo nou gen ekip de 20 moun. Epi nou genyen, nou genyen sipèvizè. ke ki nan yo, sa vle di ke tout moun sa yo ap avanse trè byen. E nou gen dè efè vrèman k ap rive, k ap tonbe sou sektè agrikòl lan. Disponiblite ant entran yo y ap ogmante e nou konnen kach ka pral disponib vrèman pou agrikiltè yo atravè atravè IMO yo n ap n ap genyen l. E nou gen yon bidjè ke nou ap kòmanse avèk yon pati ladan l dan lè jou a veni. M kwè ke nou menm nou prepare pou n kapab lanse yo pli vit ke e e nou gen nou gen feu vert. Dizon vrèman lendi, si Dye ve. Men, nou nou prepare pou nou kapab rantre nan akizisyon de semans yo, kontwòl zero zero fitosanitè, lak yo ke na pral mete pwason nan yo, kiraj yo ke nou di atravè IMO yo. E, an gwo, se sa Ministè Agrikilti yo prepare pou l fè, non sèlman nap kreye anplwa, men nap ede pou nou ranfòse pwodiksyon lokal la ki kapab mete plis manje disponib nan moman densekirite alimantè ke nou ye nan peyi a. Mèsi bokou. Jean Pernant anonse ki se youn nan ministè ki ap pote. Pwogram sa a, Nou fè pati de ra ministè ki gen privilèj pou nou pote de konpozant andedan pwogram sa a. Yon premyè konpozant, li lye a sibvansyon sible, piske ansanm de medya ki la a raple yo an desanm 2021, gon pwomès ki te fè, ki pran tan, men erezman ki rive a matirite ke nou pral egzekite l. Nou te moute yon komisyon ki te gen ladan n 2 sendikalist, ki te gen ladan n 2 kadr nan fonksyon piblik la ki pou te travay sou pwosesis nou rele sibvansyon sible piske leta te siprime sibvansyon an. Nan sans sa a, gon anvlòp de 1,6 milyar de goud ki disponib e ki pral jwenn eksklizivman chofè ki nan transpò an komen an. a nimewo ki sou kat petwolyè lan. Mekanis pou nou jwenn li, piske m fèk sot raple nou la a, gon komisyon ki monte an desanm 2021 ki gen ladan l sendikalist e kad nan fonksyon piblik la, gon pwosesis ki lanse deja ki lye a kolekte done nan tout 146 komin lan, ki fè ke nou sur ke nan yon delè rezonab, n ap ka lanse pwogram sa a e jan n sot di, Kou a se 1,6 milya dola, 1,6 milya de goud, ki pral jwenn eksklizivman chofè yo piske nou vize otou de 100 mil avèk yon mwayèn de 15 mil goud e plis ki fè otou de 1,6 milya de goud ki pral jwenn chofè ki nan transpò an komen an. Dezyèm konpozant ke n ap mennen nan pwogram sa a, jan Minis Afè Sosyal la sot raple l, se ke gen de zantrepriz, kriz ke n ap viv la a, yo afekte grandman. Men n ap pale vreman de ti antrepriz nan vrè sans tèm nan. Ti antrepriz Ti antrepriz se de moun ki te gen dwa pa egzanp gen yon igloo devan l ki t ap vann bagay glase. Gen de moun pa egzanp ki te gen yon ti boutik lakay li ki t ap vann pou zòn nan ki nan sitiyasyon kote ke yo konplètman dekapitalize. Atravè pwogram sa a, gouvènman an mete yon kachè pou akonpanye moun sa yo. Nou prevwa nan 6 pwochen mwa pou nou akonpanye 2 mil ti antrepriz 2000 ti antrepriz a yon montan k ap varye ki ka sòti nan 25 mil goud li ka rive jiska 500 mil goud an fonksyon de kapasite dabsòsyon ti antrepriz la. Nou trè avanse, nou raple ke sa fè 2 mwa ke atravè les Directions Départementales du Ministère du Commerce et de l'Industrie nou gen 2 fòmilè ki disponib nan tout 10 depatman an. Pou lè, nou resevwa pli de 3 mil 500 demand. ajoutan a lis baz de done ke n gen nan Ministè di Komès ke n ap resevwa demand chak jou. Men malerezman nou an sitiyasyon pou n akonpanye 2000. Gon komite teknik ki sou plas pou fè analiz pou n asire n ke antrepriz n ap akonpanye yo se de zantrepriz ki vreman afekte pa kriz la. E youn nan kondisyon ke nou enpoze pou n akonpanye yon antrepriz, pou n pa asire n ke 2 moun leve yon bon maten paske yo tande gen yon pwogram ki pral fèt pou antrepriz, moun le kòmanse ponn antrepriz. Pou antrepriz benefisyè de pwogram sa, fò w ka fè prèv ke ou te gen 12 mwa w ap fonksyone avan pwogram nan te lanse. Ki fè ke moun pa p leve yon bon maten kòmanse kreye antrepriz pou vin pran kòb la pou pou l al jwenn moun ke l pa t destine. W ap fè prèv ke w gen 12 mwa ke w t ap fonksyone e w ap fè prèv ke w te gen yon patant omwen oubyen a defo ou te gen yon estreman nan Ministè di Komès pou n asire n aske Lal jwenn vrè benefisyè yo pou pa gen de moun janl toujou ye leve yon bon maten pase nan sa ki pa pou yo se se le gwo nou gen de konpozant yon konpozant ki lye a sibvansyon sible nap touche 100 mil machin nan 6 pwochen mwa yo li gen yon kachè de 1.6 milya de goud sou li yon konpozant ki lye a akonpanye ti antrepriz yo nap touche 2 mil nan 6 pwochen mwa yo li gen yon kachè sou li ki otou de 375 milyon de goud mèsi bokou. Kokenn chenn konbit sa e. PM lanse jodi an avèk gouvènman an, Ministè de Lanviwònman gen plas li. Kòm nou konnen souvan e sitiyasyon vilnerabilite moun yo li lye souvan avèk anviwònman yo, espas ke yap viv. Lan sans sa Ministè de Lanviwònman lan menm objektif konbat grangou an e asire moun yo yon lavi miyò, yon kad de vi amelyore, li gen entèvansyon ke li konte fè. dan dè zòn espesifik, notamman lan basen vèsan yo, e li vle antisipe tou sou kèk bagay ki la ki pou vini, ke nou konnen an tèm de katastwòf souvan. Nou deja lan sezon plivyez lan, ministè lan ap antisipe pou li fè dè zaksyon konkrèt e lan sans sa, pou li kreye 10 mil anplwa vè. E 10.000 anplwa vè l ap kreye, ke travayè sa yo pral travay o nivo 15 basen vèsan. 15 basen vèsan travayè yo pral pral genyen pou yo entèveni ladan li, se lan departeman Nòdès, lan basen vèsan Valyè, lan Nò Grand Rivyè di Nò, lan Lartibonit Tènèv, lan Sant Pelig, Travay ki pral fèt lan basen vèsan yo, se erije dè sèy, o nonb de 550, se konstwi mur sèk, 11 mil mèt lineyè, se dè mur de soutènman 2 mil 200, e pi kòm nou konnen ke o nivo forè yo resamman e jiska prezan nou lan w lut acharne kont ensandi forè, nou arive metrize forè e dife ki te lan o nivo Makaya, Nou aktivman o nivo Sidès e Lwès, pou nou pale de Pak la vizite Forè dè Pen. Sa mande n ap mobilize popilasyon an jan nou te fè l Makaya, remobilize yo ankò pou pa gen lòt dife, pou nou angaje moun yo. Lan sans sa a ke nou konnen aprè dife tout e espas ki brile yo, fòk nou rantre lan faz de reforestasyon ki pou pèmèt ke nou prezan e nou prepare nou kont risk pòs ensandi yo. Lan sans sa a, nou gen 3 pat, 3 pepinyè satelit ke nap mete, o nivo zòn Makaya, o nivo Forè dè Pen, o nivo Pak la Vizit, pou nou pwodui plis ke 5 mil e pye pen. Sa rele lan langaj syantifik Pinus occidentalis, ki pral pèmèt non sèlman nou pwodui yo, nou mete yo lan tè tou, se de de pepinyè satelit kap vini an apui avèk sant jèmoplas ke nou genyen, sitou lan zòn ki pa gen sant jèmoplas yo. nou genyen sa ap pèmèt nou ke aksyon ke nap pote o nivo basen vèsan yo, nou arete anviwon 40 mil mèt kib de sediman. Paske nou konnen apre kesyon sa yo ke se swa e sezon plivyez ou byen kesyon ki lye avèk evenman ke nou pwale rantre ladan yo disi mwad jwen, genyen risk inondasyon, glisman de teren tou e tou, fòk nou fè dèzaksyon konkrèt. E lòt volè ke n ap entèvni ladan l se lan kesyon jesyon dechè. Jesyon dechè, genyen dè òganizasyon ekolojik k ap evolye lan kesyon dechè an Ayiti ki mande ti sipò, ki mande bakòp, ki mande pou nou dinamize yo. Nou genyen o total 20 òganizasyon ekolojik de pa departeman ke nou pral dinamize lan sans pou nou ankouraje yo pwodui poubèl e distribiye lan dè sant e kote ki jenere anpil fatra, lan sa ke nou rele transfòmasyon in situ, kote fatra a fèt lan, la a nou transfòme l an konpòs, sa pral mande pou nou enstale lan dè komin dè bwayè sitou anndan marche piblik yo kote ki bay anpil fatra. Lan repatisyon 10 mil anplwa a, l ap repati lan tout departeman an, lan departeman ki pou fè travay sou basen vèsan yo, ki pou fè travay lan transfòmasyon dechè e ki pou fè travay lan polisyon kot yo tou. Paske nou konnen pan peryòd pwogram sa a ki ap fini an septanm avèk posibilite de pwolonjman jiskou mwad oktòb, nou pral gon peryòd pandan peryòd estival lan kote sa nou rele fèt chanpèt tou e tou e nou gen anpil E kot nou yo ki polye? Notamman nou ka pran egzanp byen senp, e o nivo kay, jele tout moun konn ale konn gen sagas e gen lòt fatra k sou li. Nou pral mobilize yon kantite moun lan kot yo, lan zòn sa yo ki pou travay, ki pou fè travay pou yo depolye e espas sa yo. Repatisyon 10.000 anplwa a, lan lwès ki gen gwo lo an pa rapò avèk anje anviwònmanto ki genyen yo, ki gen 3.000 anplwa ki pral kreye ladan li. Nou genyen lan sid. E nou konnen pa rapò avèk Sid e swit avèk tranbleman de tè e diferan lòt e katastwòf e e Sid viktim de sa. Nou gen mil anplwa ki pral kreye lan Sid. Lan Sidès gen mil anplwa ki pral kreye tou paske nou konnen n ap entèveni anpil lan ère pwoteje yo, notamman lan forè yo. Sidès nou gen forè dè pen e sitou pak lavizit e n ap entèveni ladan l e forè dè pen se o nivo lwès. Tout pwogram sa a pwogram IMO ke nou te fè deja, ke n ap refè ankò e n ap apati de leson ke nou aprann ki te bay reta lan fason ke nou te peye yo. La Ministè de Lanvonman bokou pli dinamik e nou panse dosye n apwen kote moun yo travay ke yo ka touche. Se menm lajan an ke y ap bay a rezon de 650 goud pou ouvriye yo pa jou e pwi 1250 goud pou sipèvizè yo pa jou. O total anviwon 160 jou de travay. E, an efè, se lan kontèks sa a, lan sans sa a, Ministè de Lanviwònman ap reponn lan pwogram miltisektoryèl sa a pou nou kreye anplwa e pou nou amelyore kondisyon vi moun yo e pou nou amelyore ekosistèm ki lan peyi yo. D'entrée de jeu, m ap anonse. ke pwogram milti-sektoryèl sa a pou lapezman e reyensèsyon sosyal la se pa pwogram kore pèp la. Pwogram kore pèp, FAES, la se yon pwogram ki konsène èr metwopolitèn nan. Pwogram nan li konsène sèlman moun ki nan periferi Pòtoprens la. Nan misyon FAES pou l akonpanye kominote vilnerab yo, ankò une nouvelle fois, li genyen responsablite pou li mete an oeuvre, On volè pub ankò pou egzèsis 2022 2023 a. Volè sa a li genyen 2 konpozant ladan li. Gen yonn ki konsène amelyorasyon sekirite alimantè e nitritisyonèl la, sa nou rele bourad manje a. des employés de la sous-traitance et des parents en situation de précarité économique. Deux composantes, comme je dit tout à l'heure, il a touché les dix départements géographiques Du peyi. E mwen pwofite tou okazyon sa a pou mwen di Premye Minis lan mèsi ke pwogram nan nou batize l on pwogram nasyonal. Paske antanke moun k ap travay nan kesyon desantralizasyon kolektivite tèritoryal la, grangou an, li pa sèlman nan è metwopolitèn, li pa sèlman nan Pòtoprens, li nan tout peyi a. E m si e sèten, PM, popilasyon nan di depateman jewografik peyi a, lè yo aprann nouvèl la, Ebyen, yo menm tou, y ap bat bravo e y ap di mèsi PM ke w te panse a yo. M te nan Nòdès, m te nan Nò wikenn dènye a, popilasyon ke nou te apwoche yo te mande nou sa, pou nou te, pou nou te mande PM nan pou l te voye je gade yo. Commission passage. avec un budget de l'ordre de 14 milliards 810 millions de goudes, FAES, à travers PUMN 2022-2023, Li antann pou l obtenir les résultats suivants, Anviwon 400 restoran kominotè repati sur tout le territoire national ap apwovizyone jan nou abitye fè l la a 5 repriz pou yon montan de 2 milliards 210 millions 500 mil gourdes. 190 mil rasyon sèch de pwodwis alimantè ou sa nou rele a panye solidarite ou kit n ap gen pou n distribye yo a dè popilasyon vilnerab sou yon peryòd de 5 mwa e bidjè aktivite sa a Li menm, li de lòd de 7 milyar 687 milyon de goud. Li enpòtan pou m raple nou ke Ministè Afè Sosyal, jan minis lan te di l lan, Minis Afè Sosyal la, se mèt douvraj UPUM nan. FAES ap entèvni li menm kòm mèt douvraj delege. PM, Ou klè, ou mande pou lajan an byen depanse. Nou te toujou transparan, n ap rete transparan PM. Mèsi. Yves Manuel, M ap travay pou Scope FM e mwen sot tande avèk anpil atansyon e diferant prezantasyon ki fè de pwogram nan. M ta renmen konnen èske gouvènman an anvizaje yon mekanism de kontwol pou make sure ke chak antite ki enplike nan pwogram nan kantite lajan ki al jwenn yo, yo ap depanse a bon esyan. E lòt volè kesyon an, PM, m ta renmen konnen eske le cap est réellement mis sur l'organisation des élections? E si wi, quid de la question sécuritaire ki se youn nan prensipal preokipasyon popilasyon an? Mèsi. Pou kesyon ki gen rapò avèk kontwòl, tout enstitisyon kontwòl yo gen tan mobilize. Nou vle pale de Koudèkont, nou vle pale de IGF, nou vle pale de CNMP. Donk tout enstitisyon de kontwòl yo, yo gen tan mete anbranl. pou kontwole depans ki pral efektye yo. Pou koz, tout dokiman ki redije nan kad pwogram nan yo gentan transmèt bay enstitisyon de kontwòl sa yo pou yo ka gen yon premyè ide de ki aktivite ki anndan pwogram nan e kijan yo menm yo pral anklanche mekanis de kontwol yo. Mèsi. N ap genyen yon kontwòl ke Enspeksyon Jeneral dè Finans ap fè tou le mwa sou tout kont yo. E a la fen pwogram nan, an plis de otorizasyon l ap bay pou n depanse yo, Lakou dè Kont ap fè yon odit de tout pwogram nan. Dezyèm bagay nou ta vle fè tou, nou ta vle ke nou transparan. Sa vle di ke n ap pibliye sou sit ministè yo kijan pwogram nan ap mache. E nou menm jounalis n ap ka al wè dirèkteman kijan pwogram nan ap mache. Manchè se mèt kò ki siveye kò, se nou ki pou siveye pwogram nan. Anski konsèn dezyèm volè a, m ap pale kout. pression sur déplacement. Nous connaissons les entrées principales de l'Ouest ou les sorties principales de l'Ouest sont impossibles. Les gangs qui occupaient, que ce soit vers le Nord, le Grand Nord ou vers le Grand Sud. Nous avons besoin de mobilité de ressources, que ce soit pour les gens qui pourraient implémenter le programme, mais aussi et surtout les gens qui pourraient bénéficier du programme. Qui s'acquiert sur le plan sécuritaire pour rendre le programme ça effectif, donc en termes d'implémentation. D'abord, Permettez une petite digression aussi. Dossier Wagner, il y le monde qui euh, pensait que le gouvernement a dû un mot sur ça, à tort raison. Si c'est possible, est-ce qu'il y a une petite réaction suite à toute vague que euh, l'information s'est faite, que ce soit dans l'international ou en Haïti Petite digression, merci beaucoup pour une réaction. Jean Jules Desauguste pour Radio Métropole. Merci. Merci. Gouvènman an pap reyaji sou tout rimè kap kouri nan lari an. Tout bagay sa yo pou nou se distraksyon. E nou pa vle tonbe nan distraksyon. Sa se premye bagay m vle di. An se ki konsène la sekirite, son defi li ye pou nou. Son defi pou nou reyalize pwogram sa. Malgre konplikasyon ke n ap obsève yo. Men nou detèmine e nou angaje nou pou ke sekirite a revini nan peyi an. Mèsi. Bon, mèsi pou prezans nou a envitasyon Biwo Kominikasyon Primati a. Donk, mil mèsi e ensi pran fen la konferans de. Yo te 4 minis yo, non? Non. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ok, merci. Merci beaucoup. D'accord. À très bientôt. Merci.